E sam te panse menm. Panse gen zonbi menm. Ale oh gad bagay. Pral bon menm tout sa gen la. Yo rete la mwen pral dèyè kòn. Mwen mèt ale map siveye. Yes ok. Oh gade bagay. Epi yo di chat manke pa vin rayi menm. Gade yon seri de bagay mwen poko janm janm wè nan vim non menm. Se ooh. Yo sim ka antre la menm nou vole wi. Ay fout. Epa vre? Yo! Sim ka antre la menn nou vòlè ey. Yo! Yo! Sim ka antre la nou vòlè ey menn. Epa vre? Epa w pa reponn?